Politisyen lakay se grenn gade pa dèyè. Yo chanje po tankou aganman. O o! Madan Bozil deklare ayè, Polisye wa ki te debake nan ayewopò al chèche Premye Minis Ariel, se pat vrè polisye yo te ye. Tout se gang ki t al dèyè asasinen Premye Minis lan. Men eske w raple w lè 5 polisye te tonbe andedan Vilaj de Dye ki deklarasyon madanm sa te fè? Sèl achiv k ap rete, pèp ayisyen, gon seri de ranyon politik nou sipoze debarase kay la, boule yo paske yo pa ka itil nou anyen ankò. Peyi Salvadò anonse yo vle ede peyi Dayiti konbat ensekirite, elimine tout gang k ap teworize popilasyon an. Selon deklarasyon vis prezidan peyi sila a, prezidan Bukele te menm vle vin mete yon biwo nan peyi Dayiti yon fason pou ke yo kapab rete an kominikasyon ansanm avèk gouvèneman ayisyen an yon fason pou soutni lapolis pou elimine tout gang Kounya la kesyon ka poze, eske gouvèneman an ap aksepte èd sa? Rete la, nou pral ba w plis detay, gwo dram nan Gonayiv, nan moman m ap pale ansanm avèk ou la a, anviwon 20 prizonye ta menm gentan pèdi lavi yo, divès evade, ki sa k lakòz sitiyasyon sa? Nou gen detay pou ou, tandiske nan komin Kafou, polisye yo tèlman fache, yo tèlman nève, ata bank bòlèt yo sezi. Sitiyasyon an ekstrèmeman konplike, m pral ba ou tout detay. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco Zanmi Enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w fouco. 7, 8, gen 8 zannimo nan imaj la. Mèsi ansanm avèk chak fanatik ki te kòmante. Ann pati krik krak pou nouvo devinèt nou genyen. Gade imaj sa, di nou ki wobinè ki ranpli so a. Gade imaj sa byen, di nou ki wobinè ki ranpli so a. Kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. Anpil anpil. Medam, madmwazèl e mesye nap kòmanse ansanm avèk dosye Gonayiv. Aktyèlman la gen yon gwo sitiyasyon kap devlope nan komin Gonayiv. Prizon kase. Ajan ki tap siveye prizonye yo, yo vide yo atè, yo kale yo, epi sa w tande a, yo trase kouri. Selon premye eleman enfòmasyon yo, anviwon 20 prizonye ta gentan pèdi lavi yo, e divès deja evade. Donk, n ap tann komisè la ki se Garcéus pou pote plis limyè sou dosye sa, rete konekte. Nan peyi Salvadò, pèp ayisyen, bagay yo anpil, nou konnen depi plizyè mwa, Ebyen gen yon operasyon ki lanse nan peyi sa a, gen yon gang ki rele Maras ki gen plis pase 70 mil manb, ebyen nan espas 3 mwa pèp ayisyen, yo mete plis pase 30 mil anba kòd, se lave yo ap lave lè a. Gang sa ki ta bay pwoblèm, gang sa k ap mache touye moun, bon s on bagay ekstraòdinè. Peyi a te fin pouri ansanm avèk gang. Depi lè prezidan Nayib Bukele di stop! Bagay la paka rete konsa, yo pa kap tiye moun konsa ebyen lame ansanm avèk lapolis mete pye yo atè, yo achte materyèl yo di lapolis ak lame degajew mare bandi mete on kote. Òganizasyon dwa moun te kòmanse pale anpil oh yo ap vyole dwa moun men moun sa yo gang yo tap touye a tou eske yo pa gen dwa? Sa w tande a, malgre pil pale anpil, prezidan di pa gen kanpe tèt dwat se mare gang, sa k pa vle pran kòd touye yo epi fin ansanm avè yo puiske mwen menm mwen bezwen lapè, mwen vle pou popilasyon an mache lib e libè zafè pou bandi ap bay pwoblèm nan se koupe sa sèk. Donk frè e sè byeneme, Aktyèlman la a, moun nan peyi Salvadò rale gwo souf anba gang maras ki te konn ap fè yo monte maswife pa bounda. Ebyen medam matmwazèl e mesye fòk mwen di w bon nouvèl se ke peyi Salvadò vle ede Ayiti konbat gang yo. Selon vis prezidan an ki se mesye Felix, li fè konnen yè jedi a, Prezidan Nayib Bukele Men m te gen entansyon pou ke yo mete yon biwo nan peyi Dayiti, nan lide pou kapab ede gouvèneman ayisyen an redui gang, redui to kriminalite ki trè trè elve nan peyi Dayiti. Kounye a la a, kesyon k ap poze frè e sè byeneme, èske gouvèneman an ap aksepte peyi Salvadò ede l, puiske Salvadò sot pase yon moman ki ekstrèmeman difisil? e yo menm kap mete sekirite nan peyi wa se pa entèvansyon militè e yo k degaje yo donk dosye gang yo konnen l trè trè byen donk kòm etan done gouvèneman an ap siyen rezolisyon ap mande tout kote entèvansyon militè Yo pa menm al mande Salvadò. Salvadò pwopoze yo di m vle ede nou redui to kriminalite nan peyi a. M vle ede nou elimine gang lakay nou menm jan yo menm yo kontinye ap frape lakay yo. Eske yo ap aksepte? Hum! Men, gon bagay pou konprann nan dosye sa, pèp ayisyen. Prezidan Bukele k ap travay san kanpe ansanm avèk tout staf gouvèneman l lan pou l mete sekirite nan peyi a sèke li pa t nan gang. Li pa t nan gang pèp ayisyen. E kite m poze w grenn kesyon sa a, nan ki fim ou konn wè bandi a vin bon moun alafen? Jamè. Nan ki fim ou konn wè bandi vin bon moun? Donk kounya la a, fòk nou pa bliye, gouvèneman ki la a, se touye yo touye yon prezidan. Yo menm yo patisipe nan kriminalite tou nan peyi a. Yo patisipe nan gangsterize peyi a. Eske bandi a ka mete sekirite? Eske nèg ki t ap mache simen zam bay ti jenn fanm, ti jenn gason nan geto ka mete sekirite? Poze tèt ou grenn kesyon sa. Paske gon travay ou bezwen fè fò w onèt, fò w pwòp, fò w entègre. Pou mete sekirite nan peyi Dayiti, fò w pa ap sere ti gwoup gang pa w la anba zong ou epi w ap touye ti gwoup gang pa lòt la non. Bagay la ap vin pi konplike nan men w. Donk fò w pa gen ti gwoup. Dekwa lè w ap pran desizyon pou w pran desizyon san gade dèyè e pou w kanpe fèm dèyè desizyon an, ou aji tankou lidè. Men, frèzesè byeneme, lè w ap tande deklarasyon Vitelòm, poze tèt ou kesyon, èske Ariel ap gen kouraj pou l di, Prezidan Bukele, wi, mèsi bokou pou èd ou. Vini non, vin ede nou piske sitiyasyon an difisil, paske tout lasent jounen, mesye yo toujou ap bay konferans pou laprès, yo ap di w sitiyasyon an difisil nan peyi Dayiti, wi, n ap travay san kanpe pou n mete fen ansanm avèk kriminalite. Eske PM nan ap gen kouraj sa? Tande deklarasyon Vitelòm non. Bay peyi a 5 grenn non Vitelòm, fè sa pou nasyon an, fè sa pou la repiblik, fè sa pou tèt ou, fè sa pou pitit ou, fè sa pou fanmi ou. Bay peyi a 5 grenn non. Nou chita avèk ex senatè Nenel Cassy. Nenel Cassy. Nou chita a Mèt Michel. Andre Michel. Nou chita avèk direktè aktyèl la, se fè pati de manm. Kiyès e, wap pale direktè aktyèl ki pa, ki pati? Directeur de la police. Sa vle di Frantz Elbé? Fè pati de lekip. Sa vle di Frantz Elbé? Frantz Elbé. Ok, sa fè 3. Fè pati de lekip. Ok. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pa sa, Ariel Henry wap pale la? Tout moun net sa yo chita ansanm ave nou Ariel Henry kiyes ki akouche l se lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Antouka ki vivra vera ki moura kakara mes chers fanatiques nou konn slogan deja. Aprè deklarasyon sa pèp ayisyen, poze tèt ou kesyon eske gouvèneman ap tcheke pou gouvèneman Salvador a? Eske yo ap tcheke pou li paske prezidan sensè. Men lè ke gon bandi nan yon peyi mesye ki kanpe k di w li te chita ansanm avèk staf gouvèneman, li chita avèk premye minis, li chita ansanm avèk Andre Michel pòt pawòl, li chita ansanm avèk le ministre de la planification, li chita ansanm avèk chèf polis, yo te monte ansanm yon fantom 509 pou fè kisa? Pou touye prezidan epi pou yo te arive chèf. Si jounen jodi a l ka lage nan savann nan, nan kidnapin, nan touye moun se paske mesye yo pa t ba li sa yo te pwomèt li. Donk, nan ka sa pèp ayisyen, si w patisipe nan kreye ensekirite, si w patisipe nan monte to kriminalite nan w peyi, èske w ap ka redui to a? Nan ki fim ou konn wè bandi a sèl sovè? Nan ki fim ou konn wè bandi a fin kreye virus la epi li kreye anti virus la epi pou la sosyete pran l pou bon moun? Jamè. Aktè a pral chèche elimine l. Aktè ap fin elimine l epi l ap pran anti virus la pou l al separe. Paske fò w peye pou sa w te fè. Ou fin kreye virus ou lage epi ou gen anti virus ou ou sere l yon kote wap fè moun chantaj aktè ap elimine w li pran l nan men w epi l al bay paske ou te kreye yon virus fò w peye pou sa w fè ou pap wè gouvènman tyeke pou salvadò. Yo pa bezwen bagay konsa, men yo bezwen yon entèvansyon militè kap vini se pa tout gang yo lap vin touye. Lap vin touye, wè sam di w la, lap vin bese few eh gang yo, ay gang yo two high level pou yo, lap vin bese few gang yo. Pase yon ti lawouze anlè, men kite rès la anba pou nou silvouplè, paske pèp ayisyen fok ou konprann, si gang detwi nan peyi dayiti, a kisa nèg yo pral fè politik? Si gang nan detwi nan peyi dayiti, òm dafè a kòman l pral fè fè lajan? Si gang nan detwi nan peyi dayiti, kòman nèg la pral fè fè lajan pou l voye okipe fanmi l aletranje? Pou l ap peye gwo inivèsite an Frans, Ozetazini, o Kanada pou pitit li? Kòman l ap fè fè lajan? Si pa gen kidnapin kòm a ki sa l pral monte plan politik li? Eheheheheheey! Koze yo anpil wi pèp ayisyen. Si pa gen bandi nan peyi a, yo p ap tande l ankò. Sou ki sa diskou l yo pral chita? Poze tèt ou kesyon sa. Poze tèt ou kesyon sa epi gade gouvèneman an Epi gade deklarasyon peyi Salvadò. Poze tèt ou kesyon sa. Si gang yo pa nan peyi a, kòman senatè a pral fè pase ti dwòg li litlit? Si gang yo pa la pou youn ap tire sou lòt, kòman òm dafè ap fè pase ansanm avèk kagezon dwòg li? Kòman òm dafè a pral fè fè lajan? Kòman lap fè milyonè paske fòk gang yo batay poul kontinye achte katouch. Poze tèt ou kesyon sa. Si gang yo detwi nan peyi a, kòman senatè a pral fè achte yon kay 4 pwen konbyen milyon dola ozetazini, an swis, la frans, an angletè pou site sa yo sèlman. Kòman l pral fè achte. Gang nan pèp ayisyen. Gang nan son machandiz. Ha! Son biznis ki rantab pour les politiciens e non sèlman sa tou pou sektè prive nan peyi dayiti. Fòk nou konprann sa. Donk. M te kapab di gouvèneman an ta plis pre pou l ouvè bra l bay Salvadò pou l di vini, vin ede m. Paske m pran nouvèl, m wè sa w fè. Ou kapab, vini, vin nou kolabore pou n avanse. Di m ki teknik ou anplwaye pou m wè mwen menm sa m te ka fè lakay. Yo pa bezwen sa. Pou m pwouve yo ke yo ka pa menm okipe Salvadò. Avan menm deklarasyon sa te fèt, Komisè Muscadin nan jou pase yo te mande 500 polisye. Li di banm 500 polisye. Matisan ou ak bloke plis pase 18 mwa. Plat! Met sa a te plat pou nou ti mesye. Lè sa a. Nan rantre nò peyi a pot ko gen lodjans sa. Pot ko gen gang kanaran kap monte konsa. Kounya la a. Mesye dam yo tèlman pa fè resèt sou wout Matisan, yo pran bato, yo travèse, yo vin mete baz yo nan rantre nò peyi a. Èske ou konprann bagay la? Donk si ke Muscadin di ban m 500, ò nou wè ki travay li fè nan Nip, nou te kapab di kòm li pwopoze tèt li, li gen volonte, Ann eseye avèk sa. Ann avanse a sa. Ann wè ki sa l gen nan djakout li. Pou n wè kòman n te kapab rale yon souf. Yo pa bezwen sa. Yo pa bezwen elimine gang yo. Èske ou tande pèp ayisyen? Nèg yo pa bezwen elimine gang yo. Si yo te bezwen elimine gang yo, konn sa yo t ap fè? Yo pa bezwen elimine gang yo. Pase si w elimine gang, nan ki sa w lage Nenel Cassy? Ou elimine gang, nan ki sa w lage Boulos? Nan ki sa w lage Dimitri? Ou elimine gang, nan ki sa w lage Andre Michel? Ou elimine gang, nan ki sa w lage Martelly? Ou elimine gang, nan ki sa w lage Ariel? Koman l pral fè retonbe nan tèt peyi a ankò? Ou elimine gang? Nan ki sa w lage Rika Pyè? Nan ki sa w lage Youri? Nan ki sa w lage ebyen Lanbè? Ka deja grav nan men l deja. Nan ki sa w lage yo? Ou elimine gang nan ki sa w lage Bosan? Nan ki sa w lage Bigio? Nan ki sa w lage Deep? E Lèzetazini di lis la pi long toujou? Nan kisa w lage men, kòman yo pral fè fè biznis? Mesye Jenaj nan de zo twouble yo, kòman yo pral fè fè biznis? Kòman yo pral fè milyonè, miltimilyonè, milyadè? Bon se fatra, se gang yo k pèmèt yo fè sa. Lè yo santi to a monte twòp, lè yo santi san gang nan gade nou, yo respire l twòp, yo rele mouche Leblan vin fon ti bese l pou nou. Bese tansyon an, Menm nou pa bo ou elimine tou. Bese tansyon an. Se konsa. Donk frè se sè byen eme. Nan dosye peyi Salvador. Ansanm avek Ayiti. Sa fè m raple m istwa chat la. Rat ak sourit. Aktyelman la a se ke. Chat la se bandi yo. Rat la se gouvernement. Epi sourit la se popilasyon an. Te gen yon chan mayi nan laplèn. Men, gen yon ekip rat ki pa vle kite mayi yo sou pye. Kite yo pa vle kite mayi yo sou pye a, yo ap koupe mayi la gate, yo ap gaspiye. Mèt jaden an di ok. M ap achte yon chat m lage nan jaden. Chat la tèlman manje rat, li tèlman gaspiye sourit, defwa l touye yo men menm manje l pa ka manje. Kounya la tout rat ak sourit oblije ap foure kò yo kache ret anndan yo pa ka soti. Yo ap mouri nan tou grangou ap pete fyèl yo. Sa se makou la. Ebyen, ou konnen. Lèzòm a ka cho moso manje, men yo pap ka cho moso pawòl. Bri kouri nouvèl gaye, makou gen pou l fon deplase, li pral wè madanm li. L ap fon semèn deyò. Ebyen, frèzesè byeneme, sa ki pral pase, o o. Pawòl la kòmanse pale, pawòl mache, sa w tande a? Asosyasyon rat yo mete yon reyinyon sou pye, yon konferans. Yo pa envite sourit non. Men sourit li menm, ki toujou sou moun, li debake nan konferans la. Lè li rive nan konferans la, pèp ayisyen, chèf an tèt asosyasyon rat la, Di non! Nou pa ka sipòte ankò! Sa pa ka rete konsa, sitiyasyon an konplike! Fòk nou bay bandi chat sa l merite! Ayibobo! Ayibobo! Wi! Li touye pitit nou! Li detui fanmi nou! Konbyen manman ki mouri? Konbyen papa ki mouri? Ayibobo wi se vre fòn ba li sal merite eeh nan diskou sa m chonje Moïse Jean Charles pèp ayisyen epi chèf la di konsa nou gen yon solisyon nou gen yon solisyon pou kriz la nou gen yon solisyon li di konsa nap achte yon klòch nap achte yon klòch nap kwoke l nan kou chat la. Imedyatman nou fin koke l nan kou chat la, ebyen sa ki pral pase depi l ap vini. Klòch sa va sonnen epi nou tout na kouri, na gen tan abrite nou. Ayibaba! Ayibaba! Gade nou, moun tonbe kriiz pèp ayisyen, rat sourit gade nan se wee! Wee! Bon solisyon, KTPS! Wee! Moun pa nan se wee! Pin wee! Akò lari se wee! Bon bagay nèt! Epi gon ti sourit ki te jis dèyè kleve de ti pye l konsa anlè. Li di yon keksyon, yon keksyon, yon keksyon. Epi, sa w tande a? Madam Magalie Comeau Denis, ki te bò kote l la, l di, Fèmen bouch ou la, yo te envite w nan bagay moun yo. Mwen va e bay Montana k ap jere la. Fèmen bouch ou. Epi gen yon lòt ki di, Kite l pale wi. Kite l pale, ou pa konn sa l ap di. Epi sourit la di, Mwen felisite nou pou si bèl inisyativ sa. Pase peyi ap soufri, nou pa kapab ankò. Si moun yo pa ka ale lekòl, nou pa ka jwenn manje pou n manje, nou pa ka jwenn dlo, souf nou ap koupe. Nou pa t ka tann pou te gon reyinyon konsa k te fèt, pase sitiyasyon an difisil pou nou, lavi chè, ensekirite, ensekirite. Depi nou soti, yo ap tiye nou, yo ap manje nou. Nou pa gen anwo, nou pa gen anba. Inisyativ ou pran son si bon inisyativ kap itil nou tout nan kominote a. Ekskize m ou pase, m pa te envite men kanmenm, kan til saji de dosye peyi, ou pa ka rete endiferan, ebyen kanmenm mwen vini. Kom ou di konsa nap achte yon kloch pou n kroke nan kou bandi a kap fini ansanm ak nou. M ta renmen konnen kiyès ki pral koke klòch sa a nan kou bandi a. Tout staff asosyasyon ki te chita anlè pèp ayisyen. Prezidan ki te sou tribin nan ki ta bay diskou prezidan Montana, Fritz Jean ansanm avèk le premye minis. Youn gade lòt ki di m renmen m, e pa mwen menm non. Ah ah. Sa di m renmen m, se pa mwen menm ki renmen m. M fou? M konn vòlè? Kè sa m renmen m ki pral detui gang, m konn vòlè? Ah ah. M pa bezwen lavi m, e mwen ki pral ranje peyi a? M renmen m bab. Ebyen frè e sè byeneme, sa w tande a, reyinyon tou kraze la. Yo pa janm jwenn ki moun ki deside pou al mete klòch la nan kou chat tandiske si klòch la te nan kou chat li tap itil nou tout nou tout tap viv men pyès moun pa anvi fè sakrifis la yo pa vle riske donk se la wap vin konprann ti pwovèb kreyòl la ki di rat konnen chat konnen barik mayi a rete la donk m konn ou vòlè ou konnen m vòlè Ou konnen m nan gang, m konnen w nan gang, nou p ap pale bagay la. N ap kite sa la ti konpè. Donk frèzesè byeneme, èske gouvèneman ap aksepte bay peyi Salvadò lanmen pou l di l mèsi pou sipò a, vini, vini enstale biwo pwiske gang yo ap toupizi nou. Donk si se yo menm ki te kreye gang yo pou yo rive nan nivo ke yo ye a, èske yo ap gen kouraj pou yo detui yo? Ensolit nou pou jounen jodi a, jan w ap gade imaj sa a. Bagay la konplike. Hey! Kite l fè chemen l. Sa k ap pase konsa pèp ayisyen? Hum! Hum! Hum! Gran ri pran dife. Eske w wè? Ou mèt poze w. Jodi a se do, ou mèt tann. Fas la gen pou parèt kanmenm. Jou va jou vyen, fas la ap parèt kanmenm pèp ayisyen. Kite m di w pèp ayisyen, prefere w rete andedan yon kay, ou konnen. Kay la vid. Ou genyen yon vye kabann ladan. Ou genyen de grenn ven. Ou konnen w gon rido. Ou konnen w gon bale. Men se pa fatra yo ye se. Se yon kabann ki nòmal ou ka dòmi. Se de grenn ven se yon moun vini ou ka ofri l yon ti gout dlo ladan. olye ou gen yon kay ki plen ansanm avèk bagay men tout se ranyon pa gen youn ki bon youn pa ka itil lòt donk lè konsa ou menm ou vin sanble a fatra tou paske ou ap viv a fatra ou ap konsome fatra ou s on fatra frèz e sè byeneme politisyen nan peyi dayiti se aganman tanzantan yo ap chanje po yo ap chanje koulè Si w pa vle di yo aganman, ou ka di politisyen lakay se grenn gade pa dèyè. Ou kapab konprann. Genyen madan Bozil, madanm sa a ki pa son moman, si Jovenel Moïse pa t mouri, nou te ka leve yon maten nou tande Loni sot yon rapò malnitrisyon touye madan Bozil. Ay l toujou grangou, Kote l rive, li toujou parèt ansanm avèk ti bòl ble li. O o! Nan yon tweet li fè li di, Gang ame pran lari, yon sèl misyon touye premye minis Ariel. Ariel pou l te la te pa touye l te touye? Yon seri de moun kòmsi si yo mouri nan la repiblik, yo panse sa ap deranje peyi a. Non! Retire sa nan mani yo pap deranje peyi a. Ay ki frap parle pe perira parle pe fò n konprann sa tou oh oh. Gon seri de moun si nou tande fyèl yo pete nan fè visye yo panse sa ap deranje moun. Bon se saf wap mache fè. Si wap mache fè saf ou pa janm travay fi ou pa janm travay fyèl ou pete nan manje kay moun sa ap deranje nou. Sa paka deranje nou madanm oh oh. Gon seri de moun ou tande yo koupe pye yo nan fou, nan mache foure kò yo nan tout pati politik, sa ap deranje peyi a? Non! Yo ap koupe tye yo paske yo pa gen pozisyon. Wala, se osi senp. E sa se pa pèsekisyon, sa se nan pye travay ou, ou pran. On nonm ki senatè, ki depite, ou tande yo sanksyone l nan gang epi tout jounen non l ap site nan kidnapin nan peyi a, sa ap deranje le peyi? Non! Fò pa stupid konsa madanm men malgre nou konn ou malgre nou konn ou visye men fò pa rive nan eta sa ah ah. Toujou nan twit la pèp ayisyen li di men sa yo pa konnen lè ou atake ayewopò se pa yon moun ni yon pouvwa ou ap detwi se yon peyi. Sekirite èpòt menase avyon gen dwa pa deside ateri isit ankò. Kiyès k ap benefisye? Voye je gade. Donk sa se deklarasyon Madan Bozil ki opouvwa. Ti konpran? Li nan ministè travay, l ap travay pou le peyi. Ti konpran? Donk frèz e sè byeneme, sèlman pou mwa janvye a, 15 polisye gen tan mouri. E mwa po ko fini. Tandiske, lè madanm nan te nan opozisyon, Kisa l te di? Ou raple w lè 5 polisye te tonbe andedan vilaj? Hum! Ak minisyon yo gen, polisye yo pa genyen yo. Se pouvwa a ki federe gang yo. Kidonk, sispann voye polisye yo al mouri. Ou ki te mete zam nan men yo, pran responsabilite tout krim yo. Fòk fanmi polisye yo pote plent kont pouvwa defakto sa a. Polisye yo pran responsabilite men, jodi a lapolis pa gen responsabilite? Jodi a yo se gang? Jodi a yo pa gen fanmi ki pou pote plent pou yo dan lajistis kont gouvèneman? Lè menm gang ame Fantom 509 te angaje nan fè zak teworis nan peyi a pandan prezidan Jovenel Moïse te opouvwa, Madan Bozil te konsidere yo kòm yon gwoup polisye k ap defann doleyans lejitim polisye yo. Li te menm pat dakò ansanm avèk anbasad amerikèn ki te mete nòt deyò ki te deklare se yon òganizasyon teworis k ap mache boule touye. Men jounen jodi a, enkilpe Ariel ki patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse. Jodi a, mesye ki te ede l batay yo, yo se gang. Eske w konprann bagay la? Donk, Madan Bozil konsidere menm atak sa, menm aksyon sa, ebyen son gwoup gang se pa polisye. Lè w wè m di ou konsa, prefere w rete andedan yon kay. Anndan kay la ou gon sèl kabann ladan men ou konnen son kabann. Si gon moun ki vini li kouche kòl pap fèl mal olye w gon bann ranyon kannda. Prefere w rete nan kay ou konnen ou gen 3 ti pòt. Ti pòt yo se ti pòt serye olye w chaje ansanm avèk ba klanklan men youn pa vo lòt. Donk. Medam, matmwazèl e zemesye, tou sa se pou m di yo, gon seri de moun nan peyi Dayiti, fòk nou chante antèman politik yo. Fò n antere yo. Fò n voye gwo dlo dèyè yo pou yo pa janm tounen ankò. Fò n bale kay la Fò n jete fatra yo. Ti mamit kraze sa yo fò n ranmase yo pou n mete yo de kote. Nou pa ka kontinye ap viv ansanm ak yo. Nou pa ka nan peyi pou nèg la rive nan yon nivo pou l jwenn pòs, pou l minis, pou l premye minis, pou l senatè, pou l depite se moun pou l touye. Li san plan, li san objektif. Nou pa ka nan yon peyi pou moun rive senatè se gangsterize pou l gangsterize yon zòn. Kote plan an? Ki sa w t ap panse pou peyi a depi 1900 jamè? Nou pa ka nan yon peyi se masak ki pou fèt pou yon seri de moun egziste. Donk jan de fatra, jan de parazit sa yo fòk nou mete yo de kote pèp ayisyen. Prefere nap viv nan vil la gen 15 grenn moun men n konnen se 15 grenn moun ki onèt. Nou konnen se 15 grenn moun si l si yon grenn pami nou tonbe nan tèt peyi a nou pap regrèt olye nap viv avèk yon ekip bann fatra sa pa fè sans. Pil bann pinèz politik sa yo fòk nou mete yo de kote. Pil bann ti ravèt politik sa yo fòk nou mete yo de kote. E si w wè jiska prezan yo kontinye ap fè lapli e le botan, se paske nou sitire yo, se paske nou vle yo. Si n panse n ap kouri dèyè ekip parazit sa, nou kite lòt ekip parazit la se lave men si atè. An menm tan w ap bouyi dlo cho. Wap pase tout rad ou wap touye pinèz, wap touye ze pinèz. An menm tan tou, fò achte medikaman pou touye ti ravèt ki nan kay la. Pase tout se parazit. Ou pa ka ap konsidere youn epi wap detui youn. Ti ravèt la w fè konnen wa kouvri manje a, men pinèz la ebyen fò fon jan pou elimine l paske ou pa ka dòmi leswa. Non, fò elimine tout parazit sa yo. Nou pa ka nan yon peyi pou nèg la rive chèf e ben son lo polisye pou l touye. Nou pa ka nan yon peyi yon nonm fin gangsterize peyi a e ben kou l rive anlè pou l santi l alèz e ben menm pitit ou, frè w, kouzen w li te pran li mete l nan move direksyon e ben kounye a la l al mande yon lòt entèvansyon pou l vin touye l pou li. Jan de mikwòb sa yo Jan de parazit sa yo fok nou fini ansanm ak yo. Nou pa ka nou peyi pou ke ou gon ekip dirijan se selman nan leta yo ka vole, pa gen anyen yo ka fe, yo pa ka inove, yo pa ka fe anyen. Gon seri de moun ki te pase senate, ki te pase depite, ki te pase majistra, nan moman yo te chef la, yo pat regle yon merd. Men tout la sent jounen se yo menm ki nan lari kap manifeste kont prezidan. Se prezidan k pa bon paske san ti pòs sa yo pap ka manje ebyen lè konsa yo oblije ap bese pran kle nan doum yo ap fè chèk wonfle yo ap fè kre yo ap fè tout bagay nèt jis pou yo kapab jwenn de twa chèk mò nan leta jan de viris sa yo pèp ayisyen fò bale kay la gon seri de ling ki pase anndan kay la ki plen vye trap sou yo ou ka panse w gen rad ou pa gen rad. Son pakèt bann ranyon ki andedan kay la kase lign sa yo mete yo deyò si wap regrèt wa di sa ap itil ebyen w fenk kare nan tenten lè w gon kay ki chaje ansanm avèk ranyon ou achte yon rad yon bèl rad ou mete sou ou lè wap soti ou ka panse w pwòp non monchè ou toujou santi ranyon. Paske andedan kay la se ranyon sèlman k ladan. E nou kapab wè pèp ayisyen, malgre yon ayisyen kite peyi Dayiti, l ale yon lòt kote, li toujou san respè paske kote l soti a se asasen, kriminèl, se vòlè sèlman k ladan, yo pa ka fè w konfyans. De mèm, lè ke w andedan yon kay, se ranyon sèlman k ladan, ebyen lè w soti, malgre w mete yon rad ki chè, ou toujou santi ranyon, paske nan milye w soti a, se ranyon sèlman k te ladan. Malgre w benyen, ti pinèz yo ap mache ansanm avè w. Malgre w pase rad la, ti ravèt la ap mache ansanm avè w. Ou stil toujou santi pise ravèt. Paske gon ekip bann ensèk, mikwòb. Gade non, gon w jan w ap eseye pwoteje yo. Depi w souke rad la w lage pye w kite mele pou ou bouche tou a. W ap tounen la. W ap tounen la. Lakay la se li k pa ou. Ayiti se li k pa ou Ayisyen. Donk, pa panse w fèmen pòt la epi w rete deyò. E si w endispoze, ki kote yo ap mennen w? Pandan w nan wout la, yo ap pote w sou branka, lè w rive devan baryè a, w a di mèsi bokou m rive, w ap fin rive andedan pou kont ou. Pou moun pa wè kòman ravèt ap fè lago kache, pou moun pa wè trap ranyon k pandye yo. Epi kou yon moun rive devan l di men eta lakay ou, w ap di yo ap pale w mal, se tripotay. Se pou yo pale w mal menm paske w sitire mikwòb twòp. Gon seri de boul mikwòb politik ki kontinye ap radote nan figi moun, se paske ou poko deside bouyi dlo cho ak klowòks plis bikabonat pou etenn yo, pou elimine yo. Si w pa fè sa kiyès k ap fè l pou ou? Lè vwazen an vini li just, li just vin a on begon li shhh li touye gwo ravèt yo e ti ravèt kanba yo. Si w pa mete tout veso deyò, si w pa achte bon jan medikaman, si w pa fon jan pou w elimine gress kòman w ap fè detwi yo nèt? Di m kisa w deside fè pèp ayisyen? Pase ke nan peyi a, jounen jodi a yon moun pa ka pwofite de yon pakèt kretyen vivan k ap pèdi lavi pou fè kapital politik l epi demen si Dye ve lè l nan pozisyon otorite pou l pran desizyon li trete yo de teworis. Nou pa ka aksepte yon ekip bann mikwòb politik ap pase lavi moun nan betiz konsa. Lavi chak grenn Ayisyen konte men si ou menm ou pa konn valè w si w pa deside mete mikwòb sa yo deyò si ko Ou re, si ke ou rete wap di men sa ka itil, vye ranyon sa ka itil, li fini, jetel, li pa bon ankò, pa gen anyen ou ka fè ansanm avèl. Gon seri de moun pèp ayisyen, chak fwa yo leve pou yo ranmase yon pil bann ranyon mete deyò, yo tonbe gade yo di sa ka fè yon dènye mete, sa ka fè yon dènye mete. Ebyen se nan sa ka fè yon dènye mete pou wè pil ranyon monte di sè twotè. Lè yo envite w pou w al yon kote, ou gade lè w gade lè w fouye 5 sak ou pa jwenn youn ki bon, se ranyon sèlman k anndan kay la. Debarase w de ranyon sa yo. Debarase w de mikwòb sa yo. Debarase w de parazit sa yo. Yo p ap fè w di byen. Prefere kay la vid, ou konnen w gen 2 rad, men rad sa yo se rad serye. Lè w voye je w, ou wè se 2 rad. e depi kay la plen ranyon tou, lè w ap soti ou pa fouti wè, ou pa fouti jwenn. Ou plen yo vre men ou voye je w anlè, ou voye je w anba, ou chèche youn ou foure sou ou nenpòt kòman. Pase se ranyon ou pa ka jwenn yon grenn ki bon, pase twòp anndan anbarase avèk twòp bikran, avèk twòp baklanklan. Twòp vye pye a goch, vye pye soulye, vye pye tenis, ou pa ka di ebyen sa a son pè ki spesyal li m ap mete. Tèlman gen fatra anndan, nou bezwen debarase peyi a pèp ayisyen. Etranje a ka vini, li djòs pa son ti, li fon ti aspèsyon pou ou, men tout ti ravèt ki kouri kache andedan fant soulye yo. Pa bliye se menm pwodwi sa ki pral pèmèt gang sa yo vin pi plis toujou. Donk si nou menm nou pa debarase kay la, kisa n ap fè? Pa t kesyon touye sa w wè sou je yo non. Men manman ki rete k ap ponn ti ravèt yo, k ap lage ze tout kote fò w chèche l pou detui l. Fò w chèche l pou detui l. E souvan se moun sa yo k nan tèt Leta k ap pran desizyon. Sa polisye a t anvi fè la menm? M confuse. M pa konn si se ni fransè, si se ni kreyòl li t ap pale. N a tou e de pèp ayisyen an tande ansanm. 14 mwa ke je pase isi yo te san. Je vous demande de done o komisè Aladen. Ou wè lye kot kòripsyon an rive? Ou wè nan nivo ensekirite a ye pèp ayisyen? Ensekirite a pa sèlman kout bal non. Eeyy! Ensekirite a menm nan lang wi. Ensekirite a fò nan peyi Dayiti. Bagay la konplike. Pale kreyòl nou fini. Pou sa tout jimnastik sa kounye a nou ensekirite sou lang franse a? Atò pou sa franse fè nou pou nou kontinye ap kale tèt nou anba l ankò? Mezanmi! Desalin te batay wi. Pa fè batay la pase an ven mesye. Fò nou pa konsa. Antouka, nou kapab konprann pèp ayisyen. Yon kretyen vivan pa bezwen pase nan zòn sa, zòn sa abandone, donk se bandi sèlman kap jere zòn sa. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa a la pwochèn, bizou bizou one love.